Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske... Ezechiel Alexandre inaretable? Men sa se kestyon anpil moun tap poze paske jounen an la a gen anpil bagay ki pase nan pòtoprens nou ta kapab di ki sakaje la repiblik e nan moman nap anrejistre emisyon sa la fò n di ke bagay yo rèd o nivo de blòk avni bòlòs paske depi dan la matine m te gen enfòmasyon kòmkwa lè vrè zalye de Ezechiel Alexandre Nèg sa yo ta pral mete pye yo atè. An palan de nèg vilaj, nèg gran ravin. Paske fò n di ke genyen yon pafèt lyezon antre Ezekyèl e mesye sa yo. Pa bliye Ezekyèl misye te nan G9. Alò m di te paske. Si jounen jodi a la a vin gon pafèt relasyon antre Ezekyèl, nèg Gran Ravin epi nèg Vilaj de Dye, sa ta vle di an kèlke sòt, bon, koze je nèf la, on moun pa bezwen pale sa. Poukisa vin genyen relasyon antre mesye sa yo? Kèlke pa m ta kapab di yo woule Ezekyèl nan farin, paske li menm li te nan bò Kris la a, men ekoute lefètke li vin desi genyen On seri de bagay li fè retrè sou yo. E nèg sa yo pral vin byen paske lè nèg yo kòmanse fè kòb epi yo voye kòb bay Ezekyèl. Ezekyèl vin kontan paske jounen jodi a la avèk m ta kapab di rapò ki gen antre mesye sa yo li plis rantab pou baz la. Pa bliye baz misye a se baz Pilat. Ebyen. Yo arete Ezekyèl? Sa w tande a la m ta kapab di alye yo mete pye yo atè. Fò n di ke blòk Pòtay Leyogàn, avni Bòlòs, zòn Maglwa Anbwaz, gon seri de koral k ap chante nan zòn sa yo, m ta kapab di w se a evite. Paske nèg yo vrèman mete pye yo atè a pou di ben yo menm yo pa dakò arestasyon Ezekyèl Alexandre. Fò m di nou ke nou rive nan yon moman kote ke m ta kapab di lè bandi yo vle yo frape pye yo atè. Sa vle di yo montre ke yo siperyè leta. Men gon grenn bagay pou nou konprann. Se ke jounen jodi a la Le fèt ke m toujou di sa atravè dè emisyon, leta pa asime responsabilite l, ebyen ou vin jwenn yon leta m ta kapab di w ki fayi ak misyon l e ki popilasyon an pa vle aranje l bò kote leta sila. Ou wè Gen bri kap kouri kòm kwa yo pral arete yon chèf de gang ou wè konbyen moun ki pran lari. M sezi pou m wè kantite moun ki yo menm pran lari m ta kapab di pou revandike liberasyon Ezechiel Alexandre. Men fò n di ke bagay la myèl paske jan m te di nou an tout alye yo vilaj nèg gran ravin paske depi nan maten m te gen enfòmasyon ke nèg gran ravin ta pral frape pye yo atè a pou kapab mande liberasyon Ezéchiel Alexandre Ann wè kòman sa te ye nan lari Pòtoprens dan laprèmidi di 27 jen 2022. Dosye Ezechiel Alexandre se yon dosye nap swiv pou kwè li la a. E gen anpil nèg la ki kòmanse ap kwaze ti dwèt yo e mande lapolis pou kapab asime responsabilite l. Ou byen kestyon anpil moun ap poze. Eske lapolis te twonpe? Kèlke sòt. Paske jan bagay la ye la, m ta kapab di nèg sa yo se yo menm ki wa, se yo ki fè e defè nan peyi an. Aparaman, si lapolis li menm ta mete men sou nèg sa yo, ebyen se t ap yon gwo pa ki fèt. Men ekoute, jan nou di li, nou espere ke gouvèneman an, atravè desizyon li pran, ke li pral mate sèten bandi. Men. Ke lapolis li menm li asime responsabilite l pou kapab kanpe goumen avèk bandi. Mwen pote yon lòt videyo pou nou kote ke genyen lapolis nasyonal Dayiti, ki ta dimanch 26 jen 2022 an, pwosede ak arestasyon nome Guy Vardomon, se yon retrete lame amerikèn ki nan komin Kafou ki t ap tante Rantre Pòtoprens, yo akize li poutèt li ta touye semèn pase a yon timoun 11 lane, yon ensidan ki te pwovoke yon mouvman pwotestasyon nan zòn nan. Men ekoute ce matin il est passé aux aveux, ann tande l. E son aksidan k pase, aksidan an pase, m pa gen entansyon m te tiye moun, m pa gen zam m te tiye moun. E ti moun nan pou mouri a, m ta prefere mouri nan plas li. M sonje nan aswè, m pral dòmi, m di Bondye, ou gen lè lage mwen. Ou gen lè fèmen zye w sou mwen. Ou gen lè abandone m. Yon ti moun konsa, olye m ta tiye li, m ta prefere kouche nan kabann mwen m mouri. Se chak jou. Mwen di Bondye, m santi m manje ase, m viv ase. Olye ke m ta fè yon bagay ki pa sa, m oblije m kouche nan kabòn mwen, m mouri. Yon timoun konsa k gen lavni devan l, poukisa mwen menm ki gen laj sa a m ap viv pou m pote yon bagay konsa kòm kriminèl sou konsyans mwen? Tanpri. M pa santi ke mwen, m pa santi ke m son moun ki kriminèl, m pa vyolan. M pa tap janm touye timoun nan. Son aksidan k pase. M pa t tire sou timoun nan. Mwen pran yon kout wòch nan ponyèt mwen. Lè m tande wòch ap voye. Desjardin mal gade. Epi m pran yon kout wòch. Lè m pran kout wòch la, m si tèlman emosyone, m fè yon katouch. Lè m fè katouch, li pa t tiye m. M te tiye timoun nan. M ta prefere fizik tèt mwen. M ta prefere pran lavi pa mwen olye m pran lavi timoun nan. Timoun nan pa fè m anyen. Se yon timoun li ye. Se yon moun vin atake m lakay mwen. Wi, m ap fizye l. Men timoun nan ki sa? Olye m ta ba li m ta. Olye m ta fizye l m ta prefere ba li. Dat sa anrejistre tou? Wi l anrejistre. Selon enfòmasyon ke ve jwenn nou, ou se moun ou fin bwè dlo, ou manje, ou pete bal anlè wi. Se pa vre. A lepòk, Fròtima te ret anlè a, Fròtima te konn ap tire. M gen yon eleman pa dèyè lakay mwen, yo rele li. Yo bliye mwen. Li te toujou konn ap tire. M gen konbyen plent la pou li. Li vin vole nan jaden mwen. M kwè ke si m t ap tire moun, e li m t ap tire. Bon, ou di e pa espre ou fè yo tire, pou ki rezon ou pa t vin rann tèt ou lapolis, se jis nan komin Kafou yo arete ou? Frè mwen, lè bagay la pase a, m si tèlman emosyone, m t ap vin la a. Mwen di ke si m vin la a, Komisarya an danje. Yo ka boule komisarya a. M al chèche, mande e enfòmasyon ki sa m ka fè. Konbyen zam ou gen nan kay ou la? Revolvè m. Men zam nan ilegal wi, bay papye. Non, zam mwen gen papye. Li anrejistre sou non mwen. E kòman w te fè pou w te plase pou w ale? Machin mwen m pran, mwen sòti. Si m te ret yon minit avan, petèt ke. Enfòmasyon ou jwenn de mwen la ou pa tap jwenn li. Ou sòti Januel pou rive kafou e machin ou pran tou piblik oubyen machin prive? Frè mwen, sa w wè k rive a, e li te pou rive, pa gen moun ki pafè. Men m di nou ankò, devan medya, m pa kriminèl. M pa gen entansyon, m pa gen entansyon tiye moun, sitou pou yon timoun. Se nan jaden mwen. Wòch ap tire, lè m pran kout wòch la m emosyone m fè yon katouch. Met moun nan pa mouri nan jaden w non. Mavens pa mouri nan jaden w non mesye Giva. Mwen pa konnen kòman l fè pa mouri nan jaden m paske nan jaden m wòch la t ap voye. Yo di ke se pou mango, m pa gen pye mango nan kote sa. M pa gen pye mango kote sa. E jis devan gen pye mango ladan. Ta sanble se yon moun yo t ap siveye? Non. Fanmi pitit la, granmè pitit la, se fanmi m wi li. Avan m bati kay la, granmè pitit la, se li k fè konnen fanmi m li ye. Madanm nan dwe dou mouri mwen twazan, m gen katran isi. Platon anba, yo di m li pran dlo, se li k te fè m konnen l pran dlo, vwemye ke m ta pase wotman wo. Ti kote a si tèlman jis, madanm nan di mwen ke e sak fè l pat kapab vote pase jis tout tè yo pa pou li. Papa pitit sa lwe yon lòt frè cheve trese. Toutan nou wè nou pale nou salye. Sepandan m pa yo poze l kesyon eske w konn gen manman yo mande l eske nou konn gen kesyon a e pwoblèm a mesye a nan. Poukisa w di non w pa konn gen pwoblèm avèk mwen. E pou w di mwen di m ap tiye kat pitit ou. Ki sa m gen avèk ou? Kote zam lan w te tire a? Li lakay mwen. Yo piye kay mwen, m pa gen anyen daprè enfòmasyon. M pa gen anyen k rete. Alò, di nou non, ou anvi avèk tablo w ap dekri la a, piske w fè konnen ke w te devlope bon relasyon avèk fanmi ti pitit sa a. M pa t devlope relasyon avèk fanmi an. Mwen di w, avan m bati kay la, m granmè pitit la, te fèm konn e famim li ye li esplike mwen mwen e famim vre ti mesye yo papa pitit sa avèk yon lòt frè li cheve yo toujou trese m toujou salye yo yo toujou salyem byen janti pa gen okenn pwoblèm malgre ke m konnen nan zòn nan majorite moun yo yo pa renmenm alepòk fòtima te rete nan zòn nan li te toujou konn ap tire te gon. Ou wè tè a, se bèt yo te konn ap lage sou li. Gade sou li wi, depi kokoye pi wo, de fwa wotè bilding sa a. Se nan dèyè yo te konn ap donnen wi. Pa t gen anyen ki te konn fèt, se bèf, kabrit, kochon ki te konn ap okipe la wi. Kounye a la a, yo si tèlman gen pwoblèm avèk mwen, yo pa renmen m. M gon dosye la sou kwadèboukè wi la. M pral vini avèk plis detay pou nou. M swete nou rete branche chanèl la paske talè konsa n pral vini sou dosye kòlèg la. Nèg yo fè kòlèg vole jodi a humm kòlèg vole. N ap vini avèk plis detay pou nou nan pwochen emisyon nou pral mete. Epi genyen yon towo la ki li menm kouche sou yon pil bal. M wè foto sa ap fè aktyalite papa. M ap vini avèk. Anpil detay pou nou pa rapò avèk foto sila a. Epi nou ap kite w avèk revandikasyon medam yo. Medam yo pale tou yo menm paske m wè gen yon gwoup de dam pandan nou ap pase sou channmas la. Bon medam yo di yo menm fòk yo fè vwa yo pase. Men yo te plis vle pale sou kesyon sekirite, revandikasyon de fam, revandikasyon de zòganizasyon de baz. Ebyen pou kapab entegre yo pou wè kijan yo menm yo kapab jwenn yon ti kichòy. On va revenir an pou w boukle. Laprès pa janm pale ke de mizè pou yo travay l ap fè nan peyi a avèk medya an liy yo. Nou menm nou se MJPAM. MJPAM se Mouvman Jèn Pwogresis pou Ayiti Miyò. Jounen jodi a nou pran lari pou nou pale avèk gouvènman an plas la ki se Minis Ariel Henry ki rete nan silans li ki pa janm di anyen nou menm nou pran inisyativ nou pou nou di Ariel Henry sa pap pase konsa paske nan tout nou yo site nou nou pakèt zak malonèt anndan peyi a pou jounen jodia ou rete nan silans ou mamit diri doum diri se bagay kap vann 22 dola klòs wil ap vann 12 dola pèp la pap ka rete konsa nan jan batay la p ye a. Ariel Henry, se pou chache ansanm avèk moun ou yo, avèk zanmitay ou yo, akolik ou yo, pou wè kòman ou ka jere pèp la, paske pèp la li menm ensekirite a vin pi pi vin ap ap manje ap vale teren, lavi chè a pi rèd, en pitit pitit kidnaping lan pi rèd, pitit pèp la paka al lekòl, pitit pèp la paka pran lari. Nou di ase! Nou pa kapab ankò minis Ariel! Se pou di yon mo! Si ou pa kapab nan tèt peyi a se pou bay peyi a avèk moun ki ka jere sa! Pa vin nan peyi a la aprè tout sa yo vin site nou nan zak malonèt wap gade pè pèp la pèp la pa ou pa janm di pèp la anyen pandan se tan lavi chè e ensekirite nan bouda pèp la fòk ou di pèp la yon bagay fòk sak fè pèp la pa ka pran lari nou mete zam anndan geto a Pèp la pa granmoun tèt li. Lè pèp la pou l pran lari, e menm mesye nou mete zam anndan nan men yo a, mesye yo di konsa pèp la si yo pou yo deyò se pou yo deyò nèt. Pèp la pa ka pran lari akoz de twòp zam ou mete anndan geto a. Lè pou nou te voye prezidan ale pou nou te toumante Jovenel, nou te te mete moun yo deyò pa pakèt. Men jounen jodi a la, men lavi chè ap ogmante, nou pa wè pèp la deyò. Pèske se nou menm ki te, e nou menm ki te konn moute ak tèt pèp la pou nou mete l deyò, men jounen jodi a, lavi chè ap ogmante, ensekirite a ap ogmante, kidnaping la ap ogmante, nou chita la nou pa janm di anyen, pèp la di ase, nou bouke, nou pa kapab ankò, jistis pou Ayiti, jistis pou sa k ale yo, e jistis pou sa k la yo. Nou mande jistis nou pa kapab ankò nou pa kapab ankò jistis jistis jistis nou pa kapab ankò amen nou pa kapab ase nou pa kapab ankò nou pa ka sipòte ankò Andre Michel Andre Michel li menm son lòt vòlè ankò ki tap mete pèp la deyò ki tap moute tèt pèp la men barikad se avni peyi a men kote nou. Kote nou jounen jodi a? Kote barikad la? Kote Delcasis? Hein? Kote Boulos? Kote nou? Kote 11 fanmi an? Ki pat vle prezidan an rete fè travay li a? Men poukisa nou pa fè kontinite a nou menm? Poukisa nou pa fè kontinite prezidan an tap fè a? Wi nou tiye l vre. Men kisa nou fè? Nou pa regle anyen pou pèp la. Pèp la ap toujou pi chè. Bagay yo vin pi mal. Lavi chè a vin pi chè. Ensekirite a vin pi rèd. E kidnaping lan vin pi rèd. Nou di ase. Nou eseye konprann, nou fin fè sa nou regle ansanm avèk prezidan an. Men ki sa nou di avèk ti rès pèp la ki rete la, k ap soufri la? Ki pa ka, ki pa ka gen souf, li pa ka viv anndan yon peyi nèg a zam nan bouda pèp la, kidnaping. Lavi chè! Men ki sa nou di ankò, jèn fi avèk jèn gason se yon sèl bagay ki an nan geto a, jèn gason se swa l pran zam ni oubyen jèn fi ansanm avèk bandi an. Men mezanmi ki sa nou voye moun yo al fè anndan peyi a? Ki sa nou lage pitit pèp la al fè anndan peyi a? Jounen jodi a se zam ki pale anndan peyi a. Pa gen anyen k pale ankò. Edikasyon an al anba. Se zam ki pale anndan peyi a. Men nou di ase nou paka pa bon kò. Ariel Henry met pyo atè pou jere sa, pou jere pwoblèm peyi a. Viv eleksyon, nou paka pa bon kò. Ariel, nou paka pa bon kò Ariel Henry met pyo atè, met pyo atè. Nou poko gen moun nap sipòte nan eleksyon an. Nou poko gen moun nap sipòte. Men nou menm nou bezwen moun kap fè travay pèp la. Nou se pro jomo? Nou se pro jomo tou? Non nou pa pro jomo, nou pa anyen. Men nou chache moun kap fè travay pèp la nou bezwen. Nou se militant. Poukisa nap milite? Kap fè bon travay. Kap fè bon travay. Se sa nou bezwen anndan peyi a. Nou pa bezwen gon pati. Nou pap fè politik santimantal nou menm. Nou bezwen yon moun pou ki jere. Voye zye gade nou. Voye zye gade pep la. Men Ariel sa nap di a la li enplike nan asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse. Ebyen se sak fè nou di nou pap ka rete nan li pap ka rete nan silans li. Paske li menm sil nan tout zak malonèt sa yo site nonl. Men li pap ka rete nan silans li poul ap gade ti pep la ki grangou e pwoblèm ensekirite e. Gade medam yo vin tounen yon machann anndan geto a mezanmi kisa pou nou di eske yo nan grangou yo nan grangou se anndan geto a yo tou rete yap vann kò yo anndan geto a paske ti mesye yo se yo ki gen bagay nan men yo medam yo pa gen anyen nan men yo kot 30 pousan medam yo wi fòk sa fini anndan geto a fòk bagay sa fini anndan peyi a nou soufri twòp nou pa kapab ankò. Ariel Henry met pye w atè. Nou pa gen anyen nap di majori michel tou. Majori michel se menm vòlè yo esa nap di la wi menm vòlè yo pou yo met tout met tèt yo ansanm pou yo wè kisa yo ka retire nan peyi a nan sal ye a Fed Delmon cheri Fed Delmon cheri. Yo tou lèd yo tou nèg. MJPam nan se mouvman jèn pwogresis pou ayiti miyò. Ok men santi pou yo. Ebyen se sa n ap di prezidan Mateli ki t al chache mesye a jis lakay li jounen jodi a nou pa di l konsa li se otè a non men li enplike ladan l kanmenm men se ou menm ki t al chache l lakay li jounen jodi a kòm yè e te fèt li m te wè l te bay yon de twa pawòl yè men se ou ki t al chache l lakay li jounen jodi a ou wè kòman bagay yo fèt prezidan Mateli. Se pou rebrase kat la, pou wè voye je gade ti pèp la, ti pèp la fin grangou. Mesye lè prezidan Jovenel te la, doumdiya e 15 dola l te vann, jounen jodi a doumdiya e 22 dola l ap vann. Dlo sou la e 7 dola l te vann sou li, kounye a la dlo sou la e 12 dola l ap vann. Travay pèp la nan lòd.